Lapolis nasyonal pran tout dispozisyon l pou l mete sekirite nan peyi Dayiti e mete anba kòd tout kriminèl k ap koze move zak tribòbabò. Lapolis nasyonal toujou vle mete l o sèvis de popilasyon an malgre. Ebyen tèt polis la se zanmi yon chèf de gang Vitelòm. Ebyen frè e sè byeneme, sa pa anpeche l fè je l chèch, lanse operasyon tonnad. Ebyen frè e sè byeneme, lapolis fè konnen premye kout tonnad la fèt nan baz Vitelòm. Nan dat ki te 27 janvye ki sot pase a la, 7 bandi mòtèlman blese nan baz Vitelòm. Men, Poukisa se 3 fevriye yo vin bay nouvèl la? Eske yo potko konfime? Ki inite k t al fè operasyon sa? Pèp ayisyen foulay pirèd nan dosye ensekirite nan peyi dayiti. Men! Pèp ayisyen kite m poze w grenn kesyon sa. Kote w jwenn dirijan sa yo? Dirijan depi yo manje ze kite mele yo a bounda poul la. Atò pou nap viv non peyi mesye pa gen prezidan, pa gen senatè, pa gen depite, pa gen okenn moun ki eli nan peyi sa a. E moun ki nan tèt peyi a pèp ayisyen, se moun 50, se moun 60, se moun 70, se moun 80 lane. Ala peyi bay moun san wont mesye, se peyi dayiti. Medam, matmwazèl, ze mesye, jounen jodi a, m pral pèmèt ou dekouvri yon gwo sekrè. Rezon ki fè politisyen nan peyi dayiti pa janm vle prezante peyi a madanm yo. Ou mèt rale chèz ou, fòk koze yo pale. Bonjou, bonswa tout moun, kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone, mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon devinèt maten an. E devinèt sa a, gade imaj la, di m konbyen sèpan ou wè. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, ebyen se yon sèl sèpan ki genyen nan imaj la. Ann pati krik krak pou kont nou genyen. Sourit pise nan ke. Souri k pise nan ke, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, lapolis nasyonal pran tout dispozisyon pou l mete fen ak aktivite kriminèl k ap fèt tribòbabò andedan peyi a. M ap raple w, lapolis nasyonal toujou vle aji an favè popilasyon an malgre tèt polis la ebyen se zanmi Vitelòm men sa pa anpeche l fè je l chèch, li lanse operasyon Tònad 1 ebyen frè e sè byeneme nan omwen 8 jou operasyon sa lanse kòmanse gen rezilta selon enfòmasyon lapolis pibliye sou Facebook ou kwè se koze? Medam, matmwazèl e mesye lapolis debake nan baz Vitelòm. An changan ala kote moun odasye papa. Ebyen kite m di w 7 bandi mòtèlman blese sa se 1 bon m pa konn ki kote bandi yo mòtèlman blese m pa wè ki kote lapolis tal fè operasyon non non non non non non non non mesye Elbe apre w fin di nou komisarya ou te voye Polis spesyalize al sekirize l jounen jodi a ou p non non non non nou pa nan mwa davril on est en fevrier n o si se madigra w anvi fè nou danse di nou byen paske la m confuse nan dosye operasyon lapolis 7 bandi mortèlman blese sonje sa. Bandi sa yo tonbe nan echanj kout bal. 4 pistolè sezi ansanm avèk yon fizi daso. 5 zam pou 7 bandi. Epi yon kamyon machandiz rekipere. Pa gen pwoblèm lapolis n ap kontinye. Utag Men pa Vitelòm. Pa doperasyon pou trake Vitelòm. Konpran, Deswe, sa fè plezi kanmenm. Pandan operasyon sa frèzesè byeneme map fè yo konnen. Genyen Hervé Celestin alyas Ti Blan anba kòd. Wensky Detournel 22 zan anba kòd. Luckner Berger 25 an anba kòd. Hum talè laisse moi réfléchir. Frè se sè byen eme vitelom touye 3 polisye youn disparèt jiska prezan nou poko ka jwenn eksplikasyon epi nan dat 25. Se apre polisye sa yo fin mouri epi frè se sè byen eme chèf polis la pral bay konferans pou laprès ann chache dat la ansanm monte sou facebook pou n wè ki dat chèf la te pale se ekstrememan enpòtan n ap wè si chèf la serye nan dosye sekirite le peyi. Humm edem kitem chache pou ou frèz e sè. Le chef de la police. Chef police la. Operasyon tònad pa vre? Pa gen problem konpè Elbe. Ap chache operasyon tònad. Sa genyen 6 jou pèp ayisyen. Operasyon Tònad delanse. Konnya la, se pou chèf polis la di m nan dat 27 la, operasyon t al fèt, bandi tonbe, ki kote? Non, la m confuse nan sekirite. Paske sa prè polisye yo fin tonbe nan Lyankou, Operasyon tonnad 1 pral lanse. Epi apre operasyon tonnad fin lanse nan dat 30 janvye, Vitelòm rale aparèy li rrr nan mi Bèlvil, li vide l atè. Operasyon tonnad. 7 bandi mòtèlman blese. Ki kote ki bon mesye? Humm ala traka pou lavi kay tè papa nan peyi sa. Non, bagay yo difisil pèp ayisyen. M ta renmen konnen kilè operasyon sa fèt 7 bandi tonbe eske yo pat fè operasyon pou pran vitelòm kapab wè yo tal fè operasyon tòsèl yo te vize pran 2 moun manben fluyan vitelòm men yo pa bezwen vitelòm yo pa bezwen vitelòm donk frè se sè byen eme ou wè dèfwa dirijan yo ap aji tankou bandi yo etandiske Bandi yo ap aji tankou aktè a nan movie ensekirite a. Paske souvan, yon aktè, lè l gon gwoup moun bò kote l, bandi an pa janm vle rive sou li dirèk. Li toujou ap rann li fèb, ou wè sa m di w la, li toujou ap batay pou ke li pran madanm, li pran pitit pou l rale bandi, pou ke bandi an kapab rale aktè a sou kòd. Mes frères et sœurs bien aimé on dirait eh bien se dirijan yo ki rale bandi yo sou kòd Bon dirijan yo jwe wòl bandi nan mouvi ensekirite a nan peyi Dayiti E lè w tande aktè a li menm l ap debake vin chèche madanm ni ak pitit li gon jan l debake l tiye l batay gade non on sèl gason rive vide atè 3 400 gason li fè mò nan mouvi a pèp ayisyen Epi wè li vini, bandi a gon mòd, li pran madanm ni, li k kouri, bandi an vin an danje, li rale zam, li pase men anba kou madanm nan epi li met zam bò tèt, l ap fè makak rrrr pandan l ap pale konsa epi aktè a menm too li tire yon bal epi swa bal la pran bandi a nan tèt epi bandi a sot tonbe pèp ayisyen epi madanm nan kouri li ba li ti akolad oo cheri di mwen mwen ke je suis dezole se mwen ki te fè sa konsa. Non, di m byen. Pase ke ou bezwen kraze yon baz gang, sa w gen pou w fè se tèt la w pran. Ebyen lapolis ap wonyen sou kote se kòm si gon sèk pou yo chou, pou yo pran grenn mab pa yo a pou yo teke l pou yo lage l nan mitan pou kraze wonn nan pou tout mab soti, ebyen se ti grenn sou kote. Nou pa bezwen vitelòm, se lami di chèf, ok. Nou pa bezwen Vitelòm se zanmi gran chèf la, n ap pran ti sòlda, timoun sou kote, n ap manje sou kote. Lapolis ap wonyen bandi yo pèp ayisyen. Lapolis se wonyen l ap wonyen bandi yo. Lapolis pa gen kran pou yo fann bandi yo. Se kwa listwa? Yo poko janm mete yon mayimoulen sou tab epi mayimoulen an frèt, ou pase, ou chavire mayimoulen an nan plamon, ou manje anba mayimoulen e pou remete l la? Son jwèt konsa la polis ap jwe ansanm avèk bandi yo. Poko gon dira pou anwa sou tab epi gon sòs aran ladan. Epi ou pase wap wonyen l nan pase mwen sou kote wap wonyen wap wonyen wap pran ti kal epi lè w gade ou wè ti diri a vin rete nan mitan bòl la epi ti pwent sòs la ansanm avèk ti zèl aran ret nan mitan epi tout kote bòl la sal pèp ayisyen ti grès kras ou wè sa m di w la epi manje a wonyen l plat li peze. Ebyen se konsa la polis ap ronyen bandi yo, yo pè foure men yo hien nan mitan bandi yo pou rache kè a met atè. Ala traka pou lave kay te. Se la map wè mesye yo pèp ayisyen. Yo zanmi. Bon zanmi yo ye. E nou pa konprann anyen. Menan matmwazèl se mesye, jan ke m te di ou talè a, kote nou jwenn ansanm avèk pil moun sa yo. Yon seri de dirijan, depi yo jwenn ze pou yo manje, kite mele yo ansanm avèk bounda poul la. Yo pa la pou yo pran swen poul la. Yo pa bezwen konnen sa poul la manje chak jou. Yo pa konnen ki kote poul la al chèche manje tou. Sa pa gade yo. Men lesansyèl, depi yo jwenn ze, sa va. Wap viv non peyi mesye. yon peyi ki endepandan plis pase 200 lane, pou rive nan yon kafou jounen jodi a pèp ayisyen, se pa ti moun 2000 k ap dirije peyi a, se pa ti moun 2000 ki te janm pase nan tèt peyi a, se pa moun 25 lane ki okipe fonksyon nan peyi a. Moun nap gade chak jou kap pale, kap pran la pawol nan nou les ayisyen. Epi pou jounen jodi a pou rive nan kafou mesye, peyi a tounen yon savann konsa. Peyi a fini sou pye pèp ayisyen. Epi ki moun ki te nan tèt peyi, se pa moun ki sans eksperyans. Se moun ki pase tout vi yo nan leta. Se moun ki toujou nan gouverneman yo. Non m confuse nan kriz peyi dayiti a. M pa konn ki sen pou m rele anko pep ayisyen. M pa konn nan ki bitasyon pou m ale pou m jete dlo pwiske m pa ka konprann sa kap pase a. Atò, kòman w te ka konprann pou gen papa w, pou gen manman w, yo ba w manje, yo ap leve w, yo pral ansanm avè w. Epi pou yon maten pèp ayisyen, ou wè se dezòd konplètman nan fwaye a. Ou menm ki timoun w ap mande sa k ap pase konsa, èske moun yo se sou blòf yo te ye? Eske se sanblan yo tap fè apa yo pi mal pase nou. Moun ki minis nan peyi dayiti pa janm gen 25 an pèp ayisyen. Moun kap fè lapli e le botan, moun ki fini peyi a pandan 37 lane se pa moun ki gen 25, 26 an menm jan ansanm avèm. Se pa moun ki gen 30 lane, se pa timoun ki gen 18 lane, se pa timoun ki nan dosye pran plezi, bwè alkòl, krèy etsetera. Se moun 50, se moun 60, moun 70. Se pa moun ki sans eksperyans. Se moun ki te soti sekretè, k tonbe direktè, ki pase k tonbe minis, ki tonbe premye minis, ki vin palemantè, jiska prezidan. Moun ki pa t pase etap sa yo, men se de moun ki te nan lari a, te toujou konn ap pote revandikasyon, se moun ki te konn ap swiv politik la, se moun ki te konn enplike yo, ki te fè pati de vi nasyonal la pèp ayisyen. Ki fè pati de sosyete sivil la, se pa moun kòm si ki soti de nil pa, se pou peyizan ki pase tout tan l ap plante patat. Moun ki panse ki dirije nan peyi a pèp ayisyen, moun sa yo kap dirije aktyèlman se pa moun nouvo. Depi 37 lane yo la, men ki sak fè jounen jodi a pou rive nan kafou mesye, yon peyi ki endepandan pa gen prezidan, pa genyen senatè, pa gen depite, tout moun ilegal, epi sa w tande a, gang ap pran peyi a paske si nan tèt la se gang, koman vle pou gang pa pyafe? Epi ki moun kap dirije yon bann granmoun? E sak fèm mal pèp ayisyen. E sak fèm tris. Se moun ou te kapab di ki ta pa ki te kapab trase dè egzanp devan la jenès pou fòse yo respekte la lwa. Paske lò granmoun nou lakou Wi se ale w prale, sèt. Men tout sa w fè timoun yo la yo ap gade w. Chak aksyon w poze l ap genyen gwo repèkisyon sou peyi a. M sezi. E frèzesè byeneme m ap klè ansanm avè w se ke m te toujou reve. M kapab di se youn nan regrè ke m genyen. Men, pa gen anyen ki fèt, pou m byen di, pa gen anyen de bon ki pou fèt san sakrifis. M kwè nan sa. Men m te toujou reve. Menm jan gran papa m te konn mete nou. chita pou l ap esplike nou premye fwa l vin Pòtoprens kòman sa te ye. Lè l t ap leve manman m ki te rete Site Militè apre sa yo al rete Site Solèy kòman Pòtoprens te ye. Lè l te konn ap eksplike nou sa, ou an pwovens leswa ou chita, w ap tire kont, devinèt, w ap boukannen mayi, epi l ap eksplike kòman sa. M te toujou reve sa. M te toujou konn ap di kilè m pral Pòtoprens tou. Fò m degaje m pou m etidye pou m pase pou m ka ale nan inivèsite Pòtoprens. Sa gran papa m ap di yo pou m kapab viv yo. Paske lè l ap eksplike sa frèzesè byeneme, se ak yon fyète. Pou l ap di w. Lè l desann kamyon an, se avèk yon fyète pou l ap di w, Lè m desann kamyon, dezè di maten, sou pis. Dèfwa w rive pa gen machin, pou w pa jwenn taksi. Pou kè li chaje. Tout bout sak sa yo paske se pa pou sèlman li menm li konn pote pwovizyon, gen lòt frè l ki gen pitit tou donk tout frè yo ba li pwovizyon li menm l ap desann li pote pou tout ekip la nèt. L ap pote pwovizyon pou 15 a 20 timoun ki lekòl Pòtoprens. Lè l fin desann pèp ayisyen. Nenpòt 9 a 8 bout sak. Dèfwa l pote yo soti nan nivo sa a rive la, soti la rive la. Donk li pran yo youn apre lòt. Lari a pwòp. Poto limyè yo limen. Dèfwa lè l konn fin desann, li konn kwaze ansanm avèk kèk militè pèp ayisyen. yo akonpanye l. Si yo gen machin ansanm avèk yo, yo mete tout sak yo nan machin. Yo ale, yo al depoze l lakay li. Men si yo pa gen machin, yo ede l pote mete nan yon nivo, youn nan yo rete ansanm avè l annatandan l kòmanse fè klè. Lè gen kamyonèt ebyen li pran kamyonèt li rantre kotel prale a. Depi w pa vòlè, ou pa sot kase afè moun ou di men kote w soti. Lame, sòlda yo akonpanye w yo mennen w kote w prale a. Dèfwa l konn ap esplike mizè l pase. Pase lè pou soti an pwovens ansanm avèk pwovizyon pou vin nan Pòtoprens se pa t yon bagay ki fasil. Dèfwa li nan tèt machin nan, machin pran pàn nan wout. Lè pàn sa resi fin ranje, lè yo rive sou wout ki nòmal la, chofè a tèlman prese, Lè w rive kote pou desann nan, chofè a mete w jous anba. Ou pa desann kote w ta sipoze desann nan. Elta! Kounye a la pou w ap bwote sak. Bagay sa ka fè w kofre. Men lè w ap fè yo, ou fè yo paske w konnen se sak pou pèmèt timoun nan jwenn manje pou l manje, pou lespri l alèz, pou l al lekòl la pou l etidye, demen si Dye ve pou yon lavi miyò. Demen si Dye ve, ebyen mwen menm ki te leve 4 è di maten m t ansanm avèk yon louchèt nan men m, m te ansanm avèk yon digo, yo menm yo al aprann agwonomi, yo a vini ansanm avèk de machin pou vin raboure latè. mizè m te pase a pou ke yo menm yo pa pase l. Men frè e sè byeneme, jounen jodi a si l te vivan toujou, m ta gen chans kwaze avè li, m t ap esplike l ki sa Ayiti devni. Franchman dlo ta koule nan je granmoun nan pou sa l te konn ap esplike nou. Donk! Medam matmwazèl e mesye ou gade peyi a menn yo fini ansanm avèl se pa yon ekip jenn moun ki soti nan pwogram yo pran yo lage nan tèl ministè nan tèl ministè se moun ki gen eksperyans se moun ki gen 60 lanè se moun ki gen 40 lanè se moun cheve yo blanch epi pou yon peyi fini konsa kisa nou itil. Dè fwa map gade dirijan yo, ekskizem ekspresyon, yo sanble a chen pèp ayisyen. Paske ou menm antanke jèn, lè w rive nan w lòt peyi, ou prezante tèt ou, ou di ou se ayisyen, gon jan yo gade w. Yo pa di w anyen men, depi nan zye moun nan ou wè sa l ta di w. Wap viv san respè, san dignité. Tout kote w pase w son bèt nwa. Epi lè wap gade peyi w, se moun cheve yo blanch, se moun ki gen kapasite, moun ki pase tout tan yo ap chèf, epi pou peyi fini nan men nou konsa, sa nou itil, sa nou vo? Si se te nan men on group jèn peyi a te tonbe m te ka konprann yo pa gen eksperyans men moun ki chèf ki tounen chèf ki rès chèf pèp ayisyen se moun ki gen eksperyans se moun cheve yo blanch se moun ki la depi 1900 jamè ki pap ba w pase. Se yo apre yo, se yo apre yo, se yo, se yo, se yo. E pi pou yon peyi fini kon sa, sa nou itil? Koman nou santi nou? Koman nou gade nou nan miwa? E freze se byen eme, se jan peyi a depa fini. Se jan mwen peyi a gangsterize jounen jodi. Map konprann poukisa ou wè depi yon nèg chèf nan peyi dayiti madanm ni li pran li pitit li e madanm tout otorite nan peyi dayiti. San eksepsyon, m byen di. Si dlo a kouri nan jaden w, degaje w ba li rigòl sa pa gade m. Madanm politisyen o pèp ayisyen, rezon ki fè w wè chèf nou yo pa ka prezante yo bay nasyon an, ou wè yon seri de nèg la, gade nou, se yo k te la ayè, yo k la jodi, yo k la demen, non yo site nan tout vye dosye nan peyi a. Ou panse yo gen madanm? Ou panse w se madanm senatè? Ou panse w se madanm depite? Ou panse w se madan minis? Non non, ou son pondez ma chère. On pondez ou ye. Paske si w pat on pondez, mari w pa ta ka nan yon peyi l ap dirije, li nan kidnapin, li nan fwod, li nan koripsyon, li nan tout bagay sa vle di ou selman kontantew ret kache kow nan peyi blan y voye lajan ou depanse ou pa bezwen konnen ki kotel fè lajan non se pondez ki aji konsa si w te gonw mari si w te gon fwaye w tap jere kelke swa distans lan ou tap toujou voye je sou li pou di cheri sak pase apam tande non wap site nan kidnapin banm eksplikasyon. ak moun mwen te marye a, moun mwen fè pitit pou li a, non, non l pa gen dwa ap site non bagay konsa. Nou just kontante w bouche zorèy ou, depi l ba w lajan an, w al boule l se sèlman lajan w bezwen nan men l. Non, ou pa madan chèf, ou son pondez ma chère. E medam, matmwazèl e se mesye, m ap klè ansanm avè w, peyi a ki twouve l nan sitiyasyon sa, fanm yo konplis. Anpil anpil. Paske si jounen jodi a pa ka gen bon lopital nan peyi a se paske mad, se paske pondèz dirijan nou yo pa sousye de lòt moun yo. Paske yo just kontante yo sèlman fè pitit lage sou latè, yo pa kè de edikasyon yo, yo pa kè de edikasyon familyal, yo just voye yo lekòl kite mele yo, yo a menm jan avèk papa yo. Yo ap menm jan ansanm avèk papa yo, imedyatman yo fin chèf epi papa gade nou se de jenerasyon an jenerasyon epi menm jan papa l t ap vòlè, desann vin vòlè ba se bay la gen tan nan san l, pa gen moun ki te redi zòrèy li, papa l pral di l men kòman politik la ye, l ap antre, l ap vòlè, yo ap kenbe l l ap fè masisi, l ap di w non se pou le peyi m ap fè l paske se sa papa l te konn fè nan figi tout moun. Kòman w konprann sa? Kòman w wè sa? Yon ekip granmoun nan tèt peyi mesye. Granmoun yo pa entèg. Yo visye. Yo vòlè. Yo aji tankou chen menn. E yo fè je yo chèch. Yo sousou. Yon bann esklav. Sa fè tris pèp ayisyen. Lò w gade yon granmoun mesye. Pou rive nan 72 lane, se lè sa w chwazi fè tchèk mouflè. Se tris. Ou rive nan 80 lane, se lè sa w chwazi ap bese pran kle nan doum. Se tris. E si w ka fè l jounen jodi a, se ke ou te gen pou te fè l depi byen lontan. Men se espas ou poko jwenn. Atò pou non peyi mesye, sèl fason pou dòmi pòv pou leve rich, se rantre nan leta. Gon seri de moun kap kodase, yo poko janm travay yon jou nan lavi yo, se nan leta selman pou yo ap vole. E ki moun yo yon paket bann gran moun? Ki sa nou vle? Pou ki sa nou travay? M ta renmen poze chak grenn dirijan peyi Dayiti kesyon sa, pou ki sa w travay? Ki anbisyon nou nan lavi? Poukisa nap viv? Poukisa nou se ayisyen? Poukisa nou leve nou jwenn yon ak de nesans ki di libète, egalite, fratènite, le sitwayen, la sitwayèn entèl, pa devan nou, patati patata, wi etsetera, vous êtes ayisyen, vous êtes ayisyèn. Poukwa? Poukisa m ayisyen? Kisa sa fè lè m ayisyen? Ki pwa, ki enpòtans sa genyen nan zye moun, ki respè. Frè se sè byen eme, se sa yo kap manje kè m chak jou. Se sa yo kap vire nan tèt mwen chak jou. E chak fwa, jan de refleksyon sa yo monte. M santi m wont. M santi m pa ta gade moun nan je. M santi m pa ta soti. M santi m ta fèmen tèt m yon kote. M santi si m te kapab jwenn yon kote m antre kò m. Epi lè m soti gade m yo reset mwen. Se tande m tande gen yon peyi k rele Ayiti. M ap pale yon lòt lang m pa ka pale kreyòl. Se konsa m santi m ta ye. Men, gen yon lòt lide k di ti pitit, bay deyò de tab tande. Pase ke sa w ap di a la l pap janm ka fèt. Kèlke swa kote w rive sou latè, Ayiti ap toujou nan ou. Ayiti toujou ap koule nan venn ou. Pa reflechi konsa. Menm si jounen jodi a, bagay yo difisil. Menm si bagay yo tris. Sa vle di, pou n pase 37 lane mesye se gang selman n plante nan yon peyi. Pou n pase 37 lane mesye se destabilize n ap destabilize. Pou n pase 37 lane mesye se visye se vole selman n ap vole. Poun pase 37 lane se bòl ble nou nap lonje bay moun. Poun pase 37 lane se koken sèlman nap fè nan lavi nou. Oh damn. Non. Sa tris pèp ayisyen. E nou alèz ladan, nou viv ladan, nou trouvel nòmal. Kou gon moun ki vini k di mesye nou vòlè twòp bagay la pa ka fèt konsa aprè tout tantativ nou di non misye pa gen dwa viv nou antre anndan chanm lakay li nou rache l nou fout li 12 bal nou touye l etan done jou te gentan bare nou men se nan blennde n tap foure l nou blennde l nou chak pran gòje ladan pou yo pa janm jwenn tras moun konsa Atò nou panse la nati ap ret kanpe lap gade nou konsa. Nou panse lemond ap ret kanpe lap gade nou konsa. Epi apre sa nou pran pòz nap chèche konsansis. Nou pran pòz nap chèche rekonsilyasyon nasyonal. Tandiske rat konnen chat konnen barik mayi a rete la. Ato pou nap viv nou peyi tout la set jounen sitwayen ap disparet sa pa di nou anyen pou nap viv nou peyi mesye mwen konnen se moun ki ba kotem nan kap fe kidnapin nan men vini chak jou map di la jistis fe travay li ki kote ki bon m konnen se manti map bay. Map viv non kominote, mwen konnen se senatè entèl ki genyen fantom 509 anba bral, lap koud inifom vide atè a, lap destabilize la polis, epi tout la sent jounen mwen nan manifestasyon map rele anmwey aba ensekirite, fyèl nou sipoze pete. Epi nap tann lentènasyonal kap vin met sekirite pou nou. Non, nou lè zayisyen. Kwè m, chen te ban nou dete. Chen ban nou dete. Moun nan la pèp ayisyen. Li konnen se entèl ki fè touye entèl. Li se chèf li pa ka arete l. Paske se zanmi l li ye. Li pa ka arete l, li pa ka aplike la lwa sou li. Epi l vin prezante rapò kareman. Li di w li kite pou lòt otorite konpetan yo fè suivi de dosye. Ki dosye? Epi jounen jodi a w ap gade yo k chita sou menm tab k ap mande entèvansyon militè. 37 lane nap simen gang. 37 lane e bagay klan nap jere. 37 lane nap pran pòz nou granmoun, nap pran pòz nou konn wout pa tandiske tout po bouda nou nan lari. Nou pa responsab tèt nou. Bab nou blanch se vre men nou san valè. 27 lane depi nap pale fransè, nap montre nou ka fa goch, nou ka fa dwat, nou gen tout plan, nou etidye gwo kote, gade nou pil doktora nou nan men nou, nap monte desann. Men lòt etranje ap gade nou, yap di nou tank nou blofè. Pase yo konnen son bann pa serye nou ye. 37 lane depi wap dirije, epi kle twou deyèw, se nan anbasad amerikèn li ye. Ou pa granmoun. 37 lane depi wap dirije, kle deyew nan anbasad Canada, kle deyew nan anbasad de France. Sa sa vle di? 37 lane la demokrasi pou on bon maten yon group anbasadè bini kanpe li plip li fout on twit blaw nan figi nou li di nou men moun li mete kom chef nou peyi. Nou brel glout. Fyèl nou sipoze pete. Moun kap dirije yo e granmoun yo ye. Nou rele yo granmoun men son pakèt bann granmoun devègonde. Pou nou leve yon maten nou kraze yon prezidan epi nap pale de demokrasi tout la sent jounen. Kòman nou santi n? Kòman nou wè nou? Kòman nou wè nou? M ta renmen, m ta renmen konnen pèp ayisyen, lè dirijan nou yo soti, lè yo ale nan lòt peyi, kòman yo mache? Kèt, pi gade mwen k sou non pèp ayisyen. Non, m ba yon boutèy la, m pa sou. Tèt mwen klè. Tèt mwen klè wi, m pa sou. Paske la a, bagay la konplike nan menm. Bagay la tris pèp ayisyen. Pou rive nan yon kafou nan yon peyi ou pa konn kiyès ki legal. Kiyès ki ilegal. Soti nan tèt pou rive nan mounda peyi a tout se vòlè. Ou pa konn kiyès ou ka fè konfyans. 48 èdtan, yon prezidan nonmen yon premye minis. 72 èdtan apre ou pral tande, ebyen premye minis sa a ta pale ansanm avèk yon nan moun ki enplike nan touye prezidan. Lè yo rele premye minis pou l vin bay eksplikasyon nan lajistis. I revoke ni komisè, i revoke ni minis jistis. Nou gon pwoblèm a legal, nou gon pwoblèm ak lalwa, nou gon pwoblèm ak sa k bon, m pa janm sispann poze kesyon sa a. E sa k grav la, premye minis enstale, Li pat gen lèt anpliyasyon. Tout ekip li mete, son bann ilegal tou. E kiyès k ap fè lapli e lebotan nan peyi a? Bandi pèp ayisyen. Moun k ap pote zam ilegal. Moun ki nan tèt peyi a son bann ilegal. M wont. M wont pèp ayisyen. Pase m gen laj pou m wont. M wont. Men on dirè pou nou dirijan se pa menm bagay. Pase ke franchman. Tout moun sou blòf. Tout moun sou vòlè. E kiyès yo ap vòlè a ankò? Ayiti. Napoléon Bonaparte te soti an Frans. Anpil lòt peyi kolonizatè yo pèp ayisyen ki debake, ki pran yon ti peyi an otaj. Lè yo ap bwote, yo bwote pou yo al fè lakay yo bèl. Yo kaptire yon ekip moun, fè yo fouye latè. Kèlkeswa nan distans lò a te ye a, pou w al chèche l ba yo. Lè yo pran l, yo mete l nan bato, yo ale lakay yo ansanm avè l, l al fè bèl mize. Epi, se tris, se grav pou wè. pou gon seri de granmoun. Nèg la anpeche lajan rete nan kès leta pou l al achte yon kay 3, 4, 5 milyon de dola o Zetazini. Lajan ki bay pou fè wout nan peyi a, Li pran l li fè chimen kwochi avè l pou l al achte yon bato nan peyi aletranje. Nèg la chita l destabilize lapolis pou l fè dwòg li pase Se pou l ka al sere kòb nan bank la Swis. Travay gen pou fèt nan komin yo. Lajan bay pou fè pon, lajan bay pou konstwi inivèsite, lajan bay pou konstwi lekòl, pou konstwi lopital, lajan sa yo disparèt. Mande m ki kote yo ye, pèp ayisyen. Se nan bank aletranje yo al sere yo. A la fen m konprann, nou gon pakèt bann dirijan. Ayiti son kamyonèt. Nou gon pakèt bann dirijan. Men se pasaje yo ye. Se pase yo ap pase. Epi kou yo rive kote yo prale a yo desann epi yo vire do yo. Konsa nap fè. Konsa nap fè. Men fòn konprann tou. Sak kapab fè nou rive vit la. Se kamyonet la. Fòk yo pran swen. E fòk kamyonet la tanzantan. yo al fè sèvis ladan. E de jou an jou, tan ap evolye, teknoloji ap avanse, vye bout kamyonèt ou te gen depi 1900 jamè a, li pap ka sou moun ankò. Fòk son lòt ki achte. Men, eske gen chanjman ki fèt nan peyi Dayiti? Paske menm moun ou wè k te la an 87 jiska 2023 yo pèp ayisyen. Menm pitit yo ou pa wè prezante. Se la m ap fè ou konprann ke madan politisyen yo son ekip bann tondèz. Paske si yo t ap regle dosye fanmi. Papa tap konnen lèl rive nan kafou, ebyen moman sa, se moman poum pran retrèt, ebyen fòk gen la relèv. Nan kafou m rive la, ebyen se moman poum fè bèl ti papi, poum fè bèl ti manmi, se moman pou pitit pase. Pase mwen menm, tan pam nan travay m te gen poum te fè a m fèl, mèt nan sè 3. Men nou tèlman pa pwodui sou oken fòm, moun ki te la depi 1900 jamè a, li toujou la, li mouri la, li leve la, zonbi l ret la pèp ayisyen. M ap raple m gon lè, gon zanmi k fè 8 mwa wi, nan Achiv Nasyonal ap mache. Yon sinyati l bezwen sèlman. Chak li vini moun ki pou siyen an pa la lozetazini damerik. moun ki pa gen pou ranplase l. Lòt moun nan konpetans li pa gen. Yo pa p bo pase. E men sou pa pwodwi sa k pral pase. Ou sou wout pou disparèt. Bagay la senp. Bagay yo klè. Men tout sa pèp ayisyen se paske nou tolere yo. Se paske nou vle sa yo. Fok nou di ase. Fok sa fini. La jenès fòn pran la relèv. Sa fè lontan pe pa isyen. M pa gen chans. Monte pye. chadèk pou ke yon bèl chadèk men gwosè chadèk la lò fin keyi chadèk sa so fè ou koupe tèt chadèk la pou jwenn yon ti sik wouj pou vide ladan epi gonjan ou pase kouto anndan chadèk la. Ou koupe. Apre sa ou mete tèt chadèk la sou li. Ou mete l on kote. Apre kèk minit, ou pran wap brase. Wap foure kiyè ou wap pran ti siwo ou wap bwè. Bèl fini. Men jounen jodi a, di m ki kote wap pase si w te nan kapital la pou w al an pwovens. Gangsterize. 37 lane nap kreye gang. 37 lane nap pwodui gang. 37 lane nap kiltive nap rekolte gang. Kiyes ki responsab? 37 lane gad sa nou fe. Wanda denye man la pe pa isye. Ou raple w sak pase la kay li jounen jodi a gade ki sak fet. Men an Haiti nou gon volonte dirijan yo gon volonte menm pou peyi a pa dekole. Paske yo tout gon sèl entansyon. E pa mwen k pi bon. E pa mwen k ap vin ranje peyi. Men si w pa fè yon efò, kòman jenerasyon apre a pral fè fè efò? Nou genlè pa konprann pou nou sou wout pou nou disparèt. Medam pran responsabilite nou. Nou pa ka sèlman chita la ponn pitit met sou latè. Fò n asime responsabilite nou antanke manman, antanke mère de famille. Paske w pa ka ap leve yon timoun epi pou tout jounen w tande papa l nan dwòg, ou tande papa l ap vòlè, ou tande papa l ap touye moun, pran machin antere anba tè, epi papa sa vin senatè. Kòman w gade nèg sa nan je? Kòman w kouche anba nèg sa? Kòman w fè leve l met sou vant ou, ou son madan vòlè tou? Ou son pondez. Koman ou santi ou pou ap kouche anba neg sa pou ap hi hay hi hay ay papi tandis ke ou konnen se vole lap vole. Ou son madan gang. Ou son madan gang. M ta renmen konnen kòman politi, kòman pitit politisyen yo viv. Kòm etan done pèp ayisyen gon bagay yo fè pou yo, yo gen jan yo ekate yo de peyi a, pase pou yo pa konnen reyalite sa sa papa yo ap jere. Men to ou ta, listwa ap frape yo. Ayiti tout sa w fè se sou tè a ou wè l. Gen de bagay ou fè, twazyèm a katriyèm jenerasyon w tanp ou pa peye l, se yo menm ki pral peye l. Mèt ranje kò w gason. Jan l di nan labib, jenn gason, rejwi w. Byen manje, byen fete, fè tout sa w gen pou w fè. Men konnen yon jou, mes chers dirigeants, men konnen yon jou, frè m ak sè mwen yo, konnen yon jou, frè e sè byeneme, konnen yon jou, mes chers compatriotes, yo ap rele nou pou n vin jije. E lè sa a lè w pral jije, se sou sa ou te fè. Si w te fè byen. Felisitasyon wap rekolte byen. Si w te fè mal, ebyen felisitasyon osi ou rekolte sa w te plante. Donk jounen jodi a pèp ayisyen nou kapab konprann nap rekolte sa nou te plante. Nap rekolte sa nou te plante. Men nou menm zye nou kale. Nou menm. Anvan prezidan asasinen, li fè n konprann la politik nan peyi Dayiti. Li lè li tan pou n souke dèyè nou. Paske moun k ap detui ya, moun k ap gangsterize ya, li envesti nan gang yo. Li lè li tan pou moun serye nan peyi Dayiti envesti nan sa ki bon. Apresye mizik sa pèp ayisyen. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite ou nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco. N ap kwaze, demen si Dye ve, 9 è nan maten pou yon lòt videyo. Bizou bizou one love.